Donk nan konferans jodi an nou ta renmen sinyale a latansyon laprès an patikilye e lopinyon piblik la an jeneral, nou rann nou kont sitiyasyon dwa moun ap degrade nan peyi an e nou pa genyen pyès rekou nan leta, pa gen pyès enstans ki menm tante pote solisyon avèk plizyè pwoblèm ki idantifye, plizyè pwoblèm nou sinyale. E la m ap mete aksan sou pwen sa yo, kesyon asasina, kesyon kriz politik lan, kesyon depòtasyon e ekspilsyon Ayisyen avèk lòt moun nwa an Repiblik Dominikèn k ap vini pa pil ak pa pakèt sou fwontyè an. M ap mete aksan tou sou ekspilsyon fòse k ap fèt nan sèten kan debèjeman pwovizwa nan Pòtoprens. epi n ap pale sou kesyon jistis nan peyi Dayiti. Dabò sou kesyon asasina yo, nou toujou kontablize genyen ant 5 a 9 moun pa jou ki mouri nan Pòtoprens, depi janvye jiska jodi premye desanm nan. Sa vle di pandan 11 dènyè mwa yo, chak jou ki jou ou gen ant 5. a 9 moun ki asasine, omwen sa nou kontabilize. Pou nou menm asasina sa yo, gen ladan yo se de regleman de kont, gen ladan yo ki sanble tèt koupe avèk de egzekisyon somè, sa vle di de moun yo voye touye oubyen yo planifye pou touye. e dènyè egzekisyon, asasina, piblik oubyen politik ou ki sanble yon egzekisyon, se ka direktè Akademi Polis Nasyonal la, ke nou menm se 2 gwoup moun nan akademi, ni nan akademi polis lan, ni nan lekòl polis lan, nou gen 2 trè bòn kolaborasyon avèk yo, donk se 2 moun nou konnen, donk nou panse se pa yon bagay ke nou ka mete nan ensekirite jeneralize, m ap pale de komisè divizyonè a mitan. E la mwen k panse se yon lejète bò kote wo kòmandman lapolis lan lefèt ke enstiti wo nivo yo pa an sekirite o kisa k ap pase avèk lè ajan yo pou kont yo pou leta mete anpil polisye. E la nou kwè s on Son neglijans de wo kòmandman, m pap pale de direktè jeneral la sèlman, paske zòn akademi an li enfrekantab. Chak jou gen brakaj ladan l, chak jou gen ka asasina. Bon, jodi an pandan n ap pale la a, yo sinyale nou deja 2 ka de brakaj, menm lè yo poko sinyale nou ka asasina, men petèt avan jounen an fini, se pwobableman ap gen. Sa vle di, on akademi polis, on lekòl polis, Se yon kote la polis ye, se la kay polisye yo, se zòn depi ou ladan ou ta sipoze santi w pi an sekirite. Donk m te vle mete aksan sou sa, men sa se yon ka anblematik, gen plizyè ka kote gen de pèsonalite yo asasine gran jounen e nou kwè se de asasina politik don ka mesye Emile Marquette ki ap dirije makèt sa depi lontan Donk nou panse se pa yon tantativ kidnapin konsa konsa men se yon asasina planifye. Mentenan sitiyasyon sa a li vin kolte avèk yon kriz politik e n anvi di moun ki aktè politik yo sitou moun ki nan gouvèneman an Kesyon asasina, kesyon vyolans, ensekirite, li fè afè pa yo. Donk menm lè se yo menm ki plase pou te rezoud pwoblèm ensekirite, rezoud pwoblèm vyolans, men kòm gen yon eleman nan kesyon vyolans tan ki favorize yo, sa favorize yo rete sou pouvwa, paske si pat gen vyolans, pwobableman tap gen revandikasyon pou gen eleksyon ki fèt nan peyi a. Paske yon peyi di li souveren se sèlman atravè les eleksyon demokratik kote pèp ayisyen an pataje souverènte peyi an oubyen souverènte popilè an an 3 pouvwa ke l delege l bay 3 pouvwa oubyen l mete 2 lòt moun. Donk la nou pa gen palman ki fè egzèsis souverènte an ki vle di nou pa sanble yon peyi demokratik. Nou pa gen prezidan eli, nou pa gen minis ki nome, nou pa gen anbasadè ki nome, nou pa genyen direktè jeneral ki ratifye pa paleman. Donk son peyi kap fonksyone an deyò nòm demokratik e konstisyonèl yo. E sa m vle di nan sa, mwen pa vle di gouvènman an lap alimante ensekirite, men sitiyasyon an bon pou li Li pwofite de sa e se sa k fè l pa gen pyès enterè si popilasyon an pa leve kanpe, sektè demokratik lan pa souke kò l. Mwen pale sektè demokratik lan, mwen pale moun ki kwè demokrasi. M pa pale de moun ki konn ap mache joure nan radyo pou yo ka yo menm tou al fè kòb nan pouvwa a. Sektè demokratik dayè pa ka yon òganizasyon, s on tout yon konsèp ki tout peyi demokratik gen yon sektè. ki li menm gen òganizasyon, sendika, pati politik, òganis etidyan, òganis dwazimen, yo tout fè pati sektè demokratik. E si gouvènman li menm li pap alimante kesyon sa, pwobableman l gen moun k ap alimante alasòl li, k ap alimante pou li, pou sitiyasyon an ka perenize. Pase depi lè Ariel rive sou pouvwa a, Moun ki nan koalisyon 11 septanm nan di yo pran pouvwa a pou 36 mwa. Jodi a la yo gentan genyen 16, yo pral gen 17 mwa. Donk, san dout y ap tann pou yo fè yon 14 mwa ankò, yo pa vle òganize sekirite peyi a pou moun pa pale de eleksyon. Bon, nou menm nou denonse sa, paske nou menm nou panse Konstitisyon an li di klèman Ayiti s on repiblik e s on repiblik demokratik. Dezyèm eleman, gouvènman an pa montre li genyen pyès sousi pou lavi moun ni ki nan peyi a ni ki aletranje. Sa k ap pase avèk Ayisyen nan Tchiki, Ayisyen nan Chili, Ayisyen nan Brezil, nan tout Amerik Santral la k ap travèse pou al Meksik s on bagay ki atire atansyon tout kominote entènasyonal la sof le gouvèneman ayisyen. E sa k ap pase an Repiblik Dominikèn, kote y ap rache yon seri de elèv lekòl anndan klas lan pou yo mete minòt nan men yo, mete yo nan machin voye yo tounen, kote yo ap rache yon seri de fanm sou kabann lopital avèk sewòm nan bra yo, pou yo voye yo tounen, ki vin ba yon pwoblèm imanitè, e sa nou pa ka rele l rapatriman, paske rapatriman se yon konsèp legal ki gen tout yon pwosesis. Sa yo se de ekspilsyon fòse, se di yo fòse moun nan kite tèritwa a san oken respè pou lè nòm pwosediral. Donk lè sa a, nou kapab di, E gouvènman an, atravè konsila li genyen, atravè anbasadè li genyen an Repiblik Dominikèn, yo te dwe mete de nimewo menm a chak fwa yo arete yon gwoup ayisyen pou yo te kapab jwenn moun ki defann yo. Dominiken yo di yo deja depase pandan 4 dènyè mwa sa yo, yo depase pandan plis pase 80 mil moun ke yo mete deyò. Yo di klèman yo pa pale de rapatriman, yo di yo mete deyò. E kesyon sa a li kontrè avèk pwotokòl dakò Ayiti siyen avèk Repiblik Dominikèn le 2 desanm 1999. Li kontrè tou avèk atik le 22 Konvansyon Amerikèn de Dwa de Lòm ki di pyès depòtasyon pa gen dwa fèt an gwoup. Li kontrè avèk Konvansyon dè Nasyonzini relativ o dwa de lanfan ki di nan enterè siperyè timoun yo, yo pa dwe separe yo de manman yo ak papa yo. Epi son krim ekonomik paske gon pakèt Ayisyen sou prè de 80 mil moun yo voye tounen. Moun sa yo kite byen lòt bò a, yo kite kay lòt bò a, yo kite machin lòt bò a e jeneralman yo sezi byen yo, motosiklèt, machin, kay, yo sezi byen yo, donk nou konsidere se yon krim ekonomik o rega di Pak Entènasyonal Relatif o Dwa Ekonomik, Sosyo e Kiltirèl. Epi pou fini, m t ap pale sou kesyon jistis. Kesyon jistis ann Ayiti nou prèske pa kapab pale de li. Paske pou gen jistis fòk ou genyen lapolis kòm bra ame ke yo rele oksilyè de la jistis. Bon jodi an la polis nan pant desandant. Pant desandant nan la polis gen mwens materyèl pou l travay e la polis vin genyen plis gang pou l kontre kare. Anviwon 200 gwoup gang ki idantifye sou teritwa a. Il y a 2 zan yo te di 176, donk kounye a l pase a anviwon 200. Donk, kòm la polis pa gen anpil mwayen, gon pakèt polisye tou ki yo menm. pè reprezay politik. Pase nou konnen gen de polisye kareman ki arete de bandi ou byen ki de bandi tonbe nan echanj avèk lapolis epi gouvènman an mande enspeksyon jeneral pou sanksyone yo. E dènyè an dat se yon bandi nan zòn Kanaran ki t al nan ministè enteryè pou l al resevwa televizyon pou l ka al mete pou moun gade match bò lakay li. Epi kòm lapolis t ap chèche l, li gen echanj ak lapolis, lapolis sanble estope l. E gen gwo presyon politik k ap fèt pou yo sanksyone polisye yo alèske lapolis t ap chèche misye deja. Se pou montre w kòman kontèks politik la antrave travay lapolis anplis de ka asasina yo. Yon lòt eleman nan kesyon jistis, jodi an la a, pandan nou chita la a, genyen prè de 5 pakè sou 18 jiridiksyon ki pa gen komisè gouvènman k ap travay. Tribinal sivil bò kot pakè sa yo, yo pa gen jij, yo pa gen jij enstriktè. Sa pa fè moun anyen paske se kòmsi se yon peyi ki bloke. E lè yon peyi bloke konsa, moun yo pi enterese fè vanjans popilè ke al nan yon lajistis ki p ap mache. Men antretan, jij yo kontinye touche lajan yo, komisè yo kontinye touche lajan, yo gen kat telefòn, yo gen kat asirans, yo chak gen ant 2 a 4 polisye k ap mache avèk yo. Donk, se kòmsi resous peyi an ap gaspiye nan men yon seri de fonksyonè ki p ap leve ni lou ni lejè, ki p ap regle anyen pou peyi an. E se nan sans sa a. Nou menm nan Défenseurs Plus nou wè anpil moun kontan pou lè sanksyon amerikèn, pou lè sanksyon kanadyèn men nou menm nou panse se yon bagay ki fè tris e se yon wont pou peyi a. Se kòm si ou ta papa pitit, pitit ou ta sanse ap fè dezòd ou pa di anyen, gon vwazen ki vini an rigwaz ki vin kale l pou ou. Se sa k ap pase. Sa vle di lè ameriken ak kanadyen yo pran sanksyon kont. Plis pase yon dizèn otorite e ansyèn otorite, sa ta vle di, IKRÈF te dwe fèmen pòt li, ILCC te dwe fèmen pòt li, BAF te dwe fèmen pòt li, Lakou Siperyè dè Kont e di Kontansye Administratif, sa vle di yo pa p travay. Paske moun sa yo, yo te la yo menm pou fè swivi sa a. Yon seri de moun nan Pakè a, sa montre se djòb politik y ap fè, yo pa p fè djòb jistis. Men, nou menm nou pa kontan Men, nou panse sa ta dwe fè enstitisyon ki la an Ayiti pou goumen kont koripsyon, yo ta dwe fè yo leve pye yo. Men nou panse se yon wont nasyonal pou chèf, ansyen chèf leta, prezidan palman, prezidan sena, ansyen prezidan sena, senatè an fonksyon, depite, ansyen depite, pou se. gouvènman etranje k ap sanksyone yo e lajistis pa menm di, lajistis ayisyèn, pa menm anonse l ouvè ankèt. Nan sans sa a tou, nou pa ka konsidere Konsèy Siperyè Polis Nasyonal ap mache pou l ede lapolis la, pou l ede lajistis la. Paske mesye Ariel pou kont li, l gen 3 ministè. nan men li premye minis, kòm chèf konsèy siperyè polis nasyonal la e li minis enteryè an menm tan epi l minis afè sosyal an menm tan. Donk mesye Ariel tounen yon monak. M pa vle di yon diktatè menm diktatè yo pataje pouvwa. Donk si w pran konte konbyen pòs mesye Ariel genyen kòm endividi, 2 premye minis sa fè 1 minis afè minis afè sosyal sa fè 2 minis enteryè sa fè 3 prezidan konsèy siperyè polis nasyonal sa fè 4 e li se prezidan kòman rele konsèy mache piblik cmmp sa fè 5 epi kòm pa gen prezidan de la repiblik ebyen li ap jwe wòl prezidan sonje lè gouvènman fèk monte se. Gouvènman sa te dil kenbe minista afè sosyal la men yo mete mesye Rico ki pou fè de de bagay de fasad men an reyalite mesye Ariel te nan ministè sa deja se li kap diril e sou kòm manti al trennen mikwo bay sendika nan minista afè sosyal oubyen al pale a nenpòt ki anplwaye nou menm nou panse dabò mesye Ariel pa gen kalite poul nome jij Mesye Lebrun yo nome prezidan kou de kasasyon se jis pou fè lajan depanse sa pap fè la kou de kasasyon fonksyone sou 3 moun ki gen nan yon kou ki te dwe gen 12 moun ou nome sou 3 ou nome youn prezidan rete 2 la kou a pap fonksyone la kou a toujou inoperasyonèl ou byen l pa egziste paske kote ou te gen ou te dwe gen 12 moun ou gen 3 ou kapab di ou gen yon tyè pa menm yon tyè yon ka. Dezyèm eleman, kòm Mesye Ariel pa ta gen dwa nome jij, donk nou panse se yon lòt fòm pou nou fè pou nou sòti nan kriz politik, enstabilite enstitisyonèl. E fòm sa dwe mennen nou vè lèzeleksyon demokratik. E se pou sa, Mesye Ariel dwe pran tout mezi pou mete sekirite anndan peyi a. Men kòm li pa vle fè eleksyon, l pap met sekirite. Donk se sa konsèp la. Dezyèmman, pa rapò avèk moun ki di yo dwe sanksyone moun yo pa, bon, sanksyon sa yo, yo plis sanble yon sanksyon politik. Se pa yon tribinal Ozetazini, ni yon tribinal o Kanada ki di mesye dam yo oubyen mesye yo koupab. Paske nan kesyon dwa imen gen yon bagay yo rele la prezonpsyon dinosans. Ou inosan jiskaske yon tribinal pwononse yon vèdik kont ou. Donk, ann Ayiti, kesyon sa a kapab soulve de pis dankèt atravè IKRÈF, atravè ILCC, menm atravè pakè de Pòtoprens, pakè Kwadèboukè, pakè Mibalè, Miragwàn, Tigwav e otre. Men si yo pa fè sa pou rezon politik, anben y ap antere lajistis pi fon e yo yo menm ap prale alankont moun yo pretann y ap defann enterè yo. Paske si lajistis deside sou bagay la, anben Moun ap apiye sou desizyon jistis. E kòm yo se prezime inosan, yo toujou gen dwa sivil yo, yo toujou gen dwa politik yo. Selon lalwa. Bon, popilasyon an dwe konnen jodi an lè bandi yo ap teworize l, genyen de moun nan lapolis lan ki responsab sa, gen de moun nan lajistis lan ki responsab sa tou. Sitou de komisè gouvèneman k ap lage moun pou kòb, sitou de jij enstriktè ki yo menm pa janm al travay oubyen yo pran presyon politik pou yo libere yon seri de prezime kriminèl. Donk, e si kesyon sa a pa gen yon kote lajistis ka kòmanse fonksyone, pral gen vanjans popilè tanzantan. Chak lè gen yon evenman, se popilasyon an ki pral fè tèt li jistis e se pral yon trè movèz imaj pou peyi an sou le plan entènasyonal.